l padon e m mande mari Rutshelle la padon a tout ti pitit li. M te gentan avèk Rutshelle e sa fè m te tou fè mizik sa. Ou konprann non? M pa Rutshelle ankò, m pa renmen avèk Rutshelle. Konbyen tan nou fè ansanm? M fè 3 mwa ansanm avèk Rutshelle. 3 mwa sèlman wi! M fè 3 mwa ansanm a Rutshelle. Bèl lanmou, bèl dyalòg. Ou konprann non? M p ap ba w manti, m souse klitoris li, tout bagay, eskize figi w. Ou konprann? Mwen, m te fè yon pakèt kare ansanm a Rutshelle. Ou konprann non sof ke e sa e mwen menm avèk sa e dosye sa e mwen menm avèk Alimochen ki konnen l. Animochen yon ansyen video maker ki konnen l. Yon I know him, I know this guy. Big two shout-out pou misye. Epi ou konprann non alepòk alepòk alepòk alepòk chi e chi Alimochen t avèk Shishi. Shishi Wendy Shishi Wendy ale mouche m ta ou Shishi Wendy mwen menm ta fè koutchel ou konprann non se nan menm chanm m pat ko twò gen bèl chanm non se ale mouche ki te banm kote ou konprann non pou m fè 3 mwa sa ansanm avèk koutchel m pa pou fè 3 mwa alò li baw chanm pou lè nou bezwen 1 gawout lè nou bezwen 3 mwa ou konprann non 3 mwa ou konprann non men koutchel te toujou kòmsi brase lari a pou mwen. Kòmsi pote ti hotdog mwen pou mwen, ou pa konprann non, ti bannann peze m nan anbrate m, li te toujou, men m pa afanm nan ankò, ou konprann non, so mwen gen atis ki fou dèyè l, m kite yo, men pi devan m konnen kòmsi son frèt ki pral kale yo paske fanm sa yo pa ka jere l menn, fanm sa se fanm ki ka, men ou menm ou te jere l, se fanm, yeah, se fanm ki ka okipe w, li fin okipe w epi annapre Li pral pran tout lajan nan monnen. Yon bèl fanm tou menn, m respekte l, s on bèl fanm. Ou konprann non? S on bèl fanm. M te toujou di l konsa, bebe, m ap vini, m ap fè it, men pa fatige w. Men s on fanm kòmsi k ap chache wo nivo, paske nan nivo l bezwen rive a, fò l rive, paske e pla, e prent pye Bondye l bezwen touche sèlman. S on bèl fanm tou. Tande, tande, tande, nou, ou gen, nou toujou gen, ou toujou gen kontak ansanm avèk li, pale, nou. Non, nou pa gen kontak. Nou pa gen. Sa k ap fè tout fanatik Dimilòm yo. M espere komsi nou tout anfòm. Bon, nou te fon yon show ansanm avèk Fredley Jean Baptiste. E show a, nou te pale anpil bagay ladan, men m te plis pale komsi de bagay menm, sa k rive m, de, konprann non? So, men Micky, menm si m pa bay tout detay, m di se atis ki frape m, men m poko bay li, se nan mizik lan m ap tande ki atis ki fè m sa. Alright. So, Rutshelle, s on bèl atis. E jounen jodi a, m wè komsi. Nou pale yon bagay, nou plis fokis nap pataje sa pandan gen lòt bagay pou n pataje. So Rutshelle, m renmen w anpil cheri. Ou son bèl atis m ta renmen nan nivo w. So si m di yon bagay ki pa fè w byen, so mwen eskize m devan w cheri. Eskize m devan w. Pase m pa ka di si l pa fè w byen non. M gentan santi l pa fè w byen. M gentan santi l pa fè w byen. Se yonn nan rezon ki fè m fè video a la. Pou m di w e. Chenon men, anpil respè pou ou wi Sajès. Anpil respè wi tou. Ou konn sa. Ou konn sa m ka pa avè w. Mwen di Rutshelle konsa m renmen l anpil. On bèl atis li ye. M ta renmen nan nivo l paske nivo l pi wo ke mwen. M respekte sa. E m mande l padon. E m mande mari Rutshelle la padon a tout ti pitit li a. Di m renmen fanmi anpil. Anpil respè pou yo. M mande yo padon jiska lamò. M pap janm fè w okenn erè. Ou konprann non? Ni pou lòt fi, anpil respè pou medam yo, m respekte medam yo tou men, ou konprann? Yo men, ou konprann non? Anpil respè tou.